E vwala, ey ey kòmandè atansyon men. E vwala, e konsa sitiyasyon an li menm li konplètman konplike. E byen. Ba anket ba anlè, ba anket ba anlè. Ebyen rès mèsenè yo menm yo kontinye ap tire a la polis paske nou di w anpil echanj de tir ebyen antre la polis avèk mèsenè yo se ajan IRGPN yo menm ki la ajan IRGPN yo menm ki la vwala ann pataje ann pataje. E vwala e sityasyon se konsa li ye nan zòn Petyonvil, nan zòn Petyonvil se konsa sa ye. Ebyen la polis yo menm. k ap mennen yon gwo operasyon pou rive pran rès mèsenè yo. N ap raple w, nan komisarya a deja gen 3, 4 ki an vi e genyen yon kadav nan komisarya. Vwala, fòk nou di w se popilasyon an ki akonpanye avèk lapolis pou fè travay sa. Se popilasyon an akonpanye ak lapolis. Ann pataje, pataje, pemèt yon lòt moun yo menm yo kapab wè kòman sa ye. Vwala ajan ISGPN yo ki la, y ap planifye ebyen kòman e pou yo pran kontwòl sitiyasyon an. E se yon sitiyasyon li menm ki vrèman konplike. Ebyen kounye a dcpj deja nan espas la. Dcpj sou sòl la, dcpj la ebyen yo menm ki pral kontinye mennen operasyon sa a. Fòke nou di ou ebyen mèsenè yo menm yo fè anpil echanj de tir avèk lapolis. E pou kounye a, lapolis ak popilasyon an yo menm yo repliye ebyen pou yo chèche pran kontwòl e sitiyasyon. Ok nou di w nou nan zòn Petyonvil, nou nan Petyonvil ebyen e se nan zòn Mòn Kalvè e lapolis avèk popilasyon an yo menm gras ak popilasyon an yo menm yo rive mete lapat sou 4 nan mesye sa yo e youn e soti mò. E kap tire nan moman gwo zam se gwo zam otomatik ebyen mèsenè yo menm yap tire nan moman la anpil kout bal e nap eseye kontinye pwogrese ebyen nou menm nou la nou se zye ak zòrèy ou sou radyo tele patriyòt gras ak wilgen toussaint sa e vala nou tande E vwala anpil echanj antre lapolis ak mèsenè yo, nou menm nou la, nou sezi yo ak zòrèy ou, gras ak radyo tele patriyòt, ebyen ou menm wap gen tout enfòmasyon e kèlkeswa kote ou ye, vwala, e la nou kapab swiv e polisye yo pran pozisyon, polisye yo pran pozisyon, e lapolis vreman detèmine jodi a ak popilasyon an, Wala sitiyasyon konplike pou la polis e kaptire ansanm avèk rès mèsenè yo menm ki nan zòn nan la. Ebyen rès mèsenè yo menm yo kontinye ap tire a lapolis. Paske nou di w anpil echanj de tir ebyen antre lapolis avèk mèsenè yo. Se ajan IRGPN yo menm ki la, ajan IRGPN yo menm ki la. Vwala. E ann pataje, ann pataje. E vala e sityasyon se konsa li ye nan zon Petyonvil, nan zon Petyonvil se konsa sa ye. Ebyen la polis yo menm k ap mennen yon gwo operasyon pou rive pran rès mèsenè yo. N ap raple w, nan komisarya a deja gen 3, 4 ki an vi e genyen yon kadav nan komisarya. Wala, fòk nou di w se popilasyon an ki akonpanye avèk lapolis pou fè travay sa. Se popilasyon an akonpanye ak lapolis Ann pataje, pataje, pemèt yon lòt moun yo menm yo kapab wè kòman sa ye. Vwala ajan ISGPN yo ki la, y ap planifye ebyen kòman e pou yo pran kontwòl sitiyasyon an. E se yon sitiyasyon li menm ki vrèman konplike. Ebyen e kounya a dcpj deja nan espas la. Dcpj sou sòl la, dcpj la ebyen yo menm ki pral kontinye mennen operasyon sa a. Fòk e nou di ou ebyen mèsenè yo menm. Yo fè anpil echanj de tir avèk lapolis e pou kounye a lapolis ak popilasyon an yo menm yo repliye ebyen pou yo chèche pran kontwòl sitiyasyon. Ok nou di w nou nan zòn Petyonvil, nou nan Petyonvil ebyen se nan zòn mòn kalvè e lapolis avèk popilasyon an yo menm gras ak popilasyon an yo menm yo rive mete lapat sou 4 nan mesye sa yo e youn soti mò. Alò se kat ki soti vivan, youn soti mò.